Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou konnen RL prod li tout kote. Partout paske nouvel la an menm tan nou panse ke fok tout moun kapab okouran de sa kap pase nan peyi an soti nan seksyon kominal rive nan komin yo pran depatman yo e menm rive nan kapital la ebyen RL prod toujou sur la bal deja nap swete ou pase yon trè bòn semèn an notre konpayi e se parti pour une nouvelle emisyon yè alò nou te gen chans asiste ak yon funeray. Funeray yon ti jenn garson ki mouri se tè donk le 25 octobre 2021. Nan gwo batay ki te genyen anba a ant mesye je 9 yo avèk la polis, malerezman anpil bal tap tire ebyen gen yon ti jenn gason ki pèdi la vil. Son non se Fodson Michel. e li resevwa yon bal nan nuk li. Paran li yo ki se Fanyèl ak Manèt Michèl y ap viv nan Vilaj Demokrasi, tout moun konnen zòn sa, nan blòk Fò Dimanch. Fòk nou di ke gouvèneman Ariel Henry an pa fè ankenn efò nan sans sa pou ta kapab dedomaje fanmi an paske anpil vwa t ap leve poudya ke se ta lapolis ebyen ki li menm Nan bal yo tap file anndan an sou nèg je nèf yo ebyen bal sa a te al tonbe nan nuk Fodson Michel. Donk Honoré t egzije jistis e reparasyon men youn nan yo pa fèt. Ebyen atansyon mwen te toujou di nou a chak fwa genyen janr de bagay sa yo se moun ki nan klas defavorize yo ki toujou viktim paske lè w pran egzanp anpil bal kap tire nan zòn Matisan, Kiyès ki viktim? Nan lòt zòn yo, kiyès ki viktim? Ebyen se toujou anpil moun nan popilasyon an. Brèf, nou panse ke la a, gouvènman an te kapab fè yon kichòy, men non. Pandan anviwon 4 ou semèn, fòs revolisyonè Ze 9 an fanmi e alye yo menm yo te bloke tèminal gazye Varreux a pwoksimite Fort Dimanche nan yon tantativ pou te kapab Fòse demisyon Ariel Henry, men se pa fe puiske Ariel Henry gen bwa dèyè bannanne. Federasyon an te leve blokis sila a nan dat 12 novanm 2021 an e mande pou gen yon trèv yon semèn refleksyon sou anivèsè 18 novanm nan jou batay de Vertières. Men ekoute, yè se te funeray. Jenn ti gason sa a, Fineray kote ke Jimmy Cherizier alyas Barbecue te patisipe ladan l, annou swiv kòman sa te ye. Antèman timoun sa a ki gen sèlman dizan e ke lapolis asasinen de fason lach. Nou di lapolis asasinen l se paske se cha blende a 25 oktòb 2021 nan tire san kontwòl e ke timoun dizan sa a te rive atè de an de yon pwojektil e ke kote ke li arive pèdi lavi l. E n ap pwofite de okazyon sa pou nou denonse òganizasyon dwa moun yo ki fè silans sou masak k ap fèt nan katye popilè kote espesyalman k gen jenèf yo sou pretèks zòn sa yo se zòn bandi, zòn sa yo se zòn jenèf e ke yo pa denonse sa yo. E jodi a se avèk yon santiman de tristès e antanke pè de fami e pou n ap gade kòman yon manman, yon papa ap antere yon timoun li genyen e ke petèt ki t ap tèt sèkèy li nan dizan, nan ventan ankò ki ap vin la. Ankò yon fwa se avèk anpil santiman de tristès, jodi a m panse peyi a rive nan yon faz kote ke. Sa ki gen la a kòm pwoblèm, se avèk sèlman yon dyalòg fran, yon dyalòg sensè e ke nou kapab rezoud li. Ankò yon fwa, kontinye voye cha a pa p rezoud anyen, vo mye ke nou chache yon antant pou nou kontinye pale. Wi, eske nan moman sa te gen tire? Nan moman sa eske te gen goumen? E. Dabitid, pa bezwen gen goumen pou cha a tire. Sa yo nou toujou denonse yo. Gen de polisye ki se polisye Bèlè, gen de polisye ki se de polisye ri El Maya, ki se polisye ri Timas, gen de polisye ki se polisye Ti Gabriyèl nan Bwouklin. De se fè, genyen ki nan Boyd, genyen ki nan Simo, genyen ki nan lòt inite espesyalize. Lè polisye sa yo vin nan zòn kote ki Jenèf, e ke yo tou pwofite pa bezwen gen anyen. Dayè nou tande tout deklarasyon yo, nou tap tande yon dam ki tap pale sou yon stasyon, sou radyo Karayib spesyalman, e ou tap tande jenn gason sa ki tap eksplike kòman mesye yo asasinen madanm li. Jodi a dim, timoun 10 ans sa li te gen zam nan men l? Sou ki kritè nèg yo asasinen l? Ankò yon fwa nap di lapolis la e nap pwofite pale avèk direktè jeneral polis la e ke pou l voye je sou konpòtman e lapolis la paske lapolis dan lemond antye gen yon jan l fonksyone. Lapolis dan lemond antye se yon bagay ki standar. E mwen menm antanke yon polisye, mwen kwè nan Polis Nasyonal Dayiti. Dayè, m toujou di se yon nan enstitisyon ki gen plis moun serye ladan l. Men, menm jan avèk peyi a, lapolis la pa epanye yon ekip vagabon, yon ekip nèg ki erije tèt yo an gang, ki an menm tan yo polisye, epi yo fè pati de gwoup de gang, kounye a ki pwofite ap rezoud pwoblèm ant gwoup ame ak gwoup ame. E nan kondisyon sa timoun sa a viktim jodi an. Esther gon yon dènye mo, se kisa l ta ye? E dènye mo map di avèk pèp ayisyen an anpil kouraj e jan nou konn toujou di l nèg yo se pa nan 1 nan 2 zan yo pran pou yo met peyi a nan eta li a nou menm se pa 1 nan 2 zan nap pran pou nou retire l la nap fon batay peyi nap goumen pou moun ki pi mal yo e batay la ap lwen anpil e batay lan nap pèdi moun nan wout nap jwenn moun nan wout. E nap di pèp ayisyen anpil kouraj e revandikasyon nou toujou rete menm bagay yo, bon jan dlo potab pou moun bwè, bon jan lekòl pwofesyonèl, bon jan lekòl primè, bon jan kay pou moun dòmi epi e tout moun ki patisipe nan yon krim kèlkonk, ke l te lanmò prezidan Jovenel Moïse, ke l te lanmò mèt Dorval, ke l te nan tout lòt masak yo te di k gen nan peyi a, tout moun e ke nou site nan yon dosye kèlkonk fò al reponn kesyon lajistis. Ankò yon fwa batay pa nou an se yon batay peyi l ye. e kontrèman a sa moun ap di nou gen lajan nan men nou, nou fè trèv se pou kòb, nou gen 40 milyon goud, moun fè tout kalite manti. Pa gen bagay konsa, nou jis ap fè yon batay peyi e ke nou repliye pou nou kapab defini yon lòt strateji pou nou konn kòman pou nou rebondi. M vle moun yo konnen ke nou renmen l anpil nan non fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen nou manyen tout e viktwa a se pou pèp ayisyen an paske pa gen wout pa bwa lavi nou kondisyon vi nou oblije chanje. San pli de kòmantè, nou pral pase nan lòt dosye la. Nèg gran ravin fè mizik, Bèlè fè mizik, Vilaj de Dye fè mizik, poukwa pa la structure G 9 en famille et alliés. Koute sa a! Yeah! Depi w tande son sa, jeneralman e kap vini G 9 en famille.